Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jist avan mwen kòmanse emisyon sila euh, map salye euh, anpil moun yèswa m te rankontre moun sa yo akèy la te vrèman chalere jan profit justement pou euh, file un pti bonswa a l'endroit de la marraine de la chaîne Carmelite nou te rankontre fas a fas m te trè trè trè kontan gen anpil lòt zanmi mwen gen chans rankontre tou madan frank e darlin genyen dadou genyen lovely m panse ke rankont mwen an te vreman fenomenal paske se te Jou sa Lovely tap tann pou ta kapab mete yon gwo wa sou latè. Ebyen, eh nap di misye byenvini sou tè sa a e nou espere ke pandan tout jou egzistans li, li kapab viv byen. Mèsi ankò a tout lekip e ki nan plèn nan, ki byen resevwa nou e marenn rete pou 40 ankò. Ok! Bon, map kòmanse emisyon sa avèk euh, Yon post de notre ami et maman perpétuelle. Est-ce que tout est ok pour les gens du côté de Bel-Air? Pa gen bri, men se sèlman maman perpétuelle kap bay bri an lè a la a paske depi l leve se ak telefòn li l annafè pou l mete euh, post. E li lage yon post, m kwè se antre yèswa ou maten an ki di, RL Prod'z kòm si ou pa tande sa k ap rive moun Brooklyn yo, depi y ap pase dèyè mi, yo fè kadejak sou yo, yo touye yo. Bon ok, sa kapab rive, paske depi bandi ap fonksyone, bandi ka fè tout bagay. Sèl sa mwen te di nan emisyon mwen te fè dènyeman an. e map redil si lè Gabriel te pote boure nan Boston nan sete nèg je 9 yo ki te desann kay Gabriel a tap gen anpil dife ou konprann paske nèg sa yo e mòd operatwa yo se mete dife aparamant ou ta kapab di ke fòk nèg yo rive nan moman pou yo antann yo mwen m se sa m toujou di ok paske lè ou pran Bò sa a kap di RL prod ou mal pale m pral fè reprezay nan lakou wa epi lòt kan sa a menm kap di RL prod gade sa moun yo ap pase sa moun yo ap sibi nan Brooklyn sa vle di ke ou menm ki jounalis la tou ou retrouvew antre lanklim e le marto pa egzanp ou wè Bèlè ap kritike pa rapò ak fason m pale epi Genyen chèf Jacomen li menm ki sòti pou l fè reprezay. Sa vle di depi w ap pale kestyon bandi, p ap janm gen yon moun ki bandi ki ap santi l byen. Men sèl sa m kapab di nou mesye. Fè ansòt aske yon jou pou nou pa retwouve nou nan modèl fim k ap pase jounen jodi an. Fè ansòt aske popilasyon an, tankou yon seri de nèg, kapab gen respè pou nou. Paske gen nèg ki nan game nan la, Ranmou a fou ou saj. Menm lè lapolis ta ap chache yo, popilasyon ap kanpe pou yo. Men, gen anpil nan nou mesye, si lapolis ap chache nou, si n al kache anba yon kabann, pèp la ap di men kote nou ye wi. Menm lè kote nou ye yo pa egzanp lè ou pran site solèy moun yo pa kapab leve kont nou men map di nou byen si gon bagay ki sere pa egzanp lè n pran operasyon minustah te fè operasyon jao souda amerikana se te donk le 7 fevriye 2007 m kwè ebyen pèp la ap di kote nou ye wi. Fèt gaf. Bon! Ou menm ki sou rezo a la a, se prèske a chak segond w ap jwenn videyo. Sèn 24 avril lan, pou rive jouk 25 avril lan, w ap jwenn anpil videyo k ap sikile. Pa egzanp, si m pran jodi a la a, genyen enfòmasyon ki tonbe kòmkwa moun Kafoufèy ta touye 7 endividi. Jistis popilè, omwen 7 endividi tiye a Kafoufèy. Pa mwen de 7 endividi yo menm pèdi lavi yo nan Kafoufèy nan komin Pòtoprens nan aprè midi madi 25 avril 2023. Yo te idantifye moun sa yo kòm gang disloke. Sa vle di gang ti makak la kraze nèt. Kap chache soutyen Gran Ravin 3 zièm sikonskripsyon. Pòtoprens. Entèsepte pa kèlke manb nan popilasyon an, mesye sa yo ki t ap transpòte minisyon nan sak yo, ebyen pèp la pase yo a lenfinitif. Epi ou kapab wè anpil kò ki abandone sou vwa piblik lan. Daprè sèten sitwayen gen 2 kò san vi yo dekouvri nan avni Kristòf. 2 lòt. Sou makadam a pwoksimite legliz Wesleyèn. 2 nan kafou Tunèl epi gen yon lòt nan Mòn Mari. Imajine byen, 7 an 1 jou. E chif la anpil, men zak yo konn ap komèt yo pi plis. Li pap janm pwopòsyonèl kantite mesye sa yo ki mouri pa rapò ak moun yo touye, pa rapò ak moun yo kidnape. Egzanp lan li kòmanse trase, ebyen anpil moun di fòk li kontinye trase. Kounye a la gon bagay m pa vle pou popilasyon an antre ladan l. Nan sans ke e la li ta sipoze yon konsèy pou tout moun. ki pa bezwen nan yon zòn anyen nan zòn sa a pou al ladan l. Paske kounya la a, kèlkeswa enkoni ki rantre nan yon zòn, ou siseptib a lanmò paske y ap kenbe w epi yo kapab touye w. Lè sa a li ta toujou bon pou w mache ak yon pyès. Si w gon moun ou bezwen, rele moun nan fè l vin chèche w. Paske anpil moun kòmanse ap veye zòn yo. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Ti makak tonbe, menm lè se pat ti makak ki te chèf, men sa ta montre ke ti makak la se te yon pwisan, paske si ti makak tonbe, ou wè la, nèg yo an difikilte, epi tout nèg ap chache kote pou yo kapab al pran refij. Nèg yo tankou chen fou wi nan lari a la. Men, m pa konprann non. Genlè gon bouji yo limen de nèg sa yo paske nèg yo pa ka ret anlè a, nèg yo ap desann, nèg yo file nan debisi, nèg yo ap file nan gran ravin, nèg yo ap file nan kanapevè, nèg yo pa konn kote pou yo mete tèt yo. Sa ta Rive pou n poze kesyon pou n di èske gang sa a te estriktire? Gang sa a pa t vrèman estriktire. Sa vle di se nèg ki t ap fè afè pa yo men, di tèt ou yon bagay. Tout nèg sa yo k ap pran bwa kale la a, anpil nan yo te nan baz Ti Makak. Sa vle di nou wè kantite jèn ki yo menm nan yon gang. Sa vle di pifò nèg ki mouri la yo, se nèg Ti Makak. Pa vre? Sa vle di tout nèg sa yo te gen yon wòl yo te jwe nan baz la. Nèg k ap manyen manch, nèg k ap pote minisyon. A, monchè, bagay yo vrèman anpil nan peyi Dayiti. Avan m rapousib sou dosye bandi k ap pran bwa kale, alò, ban m anchene avèk komisè Muscadin non. Le commissaire du gouvernement de Miragwàn, Jean Ernest Muscadin a konfime l'arestasyon suivi de la mò du nome Renel Duverger alyas Black Mèvèy. Li prezante kòm etan manm gang ki ap opere nan komin Leyogàn. Li ta jwenn lamò li lè li tap sove daprè sa chèf pakè a fè konnen. Black mèvèy, ou tande jan nèg la rele? M konn ap gade Jesifra wi, lè youn di, li gon non l te di wi, Jesifra di a, ah, ok, ou menm s on mèvèy ou ye. Manm gang Mòrèd, ou tande? Mòrèd la, ban m ba nou eksplikasyon sou sa k Mòrèd la. Pou nèg ki konn jwe mab, lè ou teke nan wonn nan ba ou, Walde map ki nan wonn nan. Depi paw arete ou mouri sa vle di yo levew nan pati a siw opa walte ke nan wonn nan ou rete sa vle di mò rèd tout ti vis pa vre ebyen mò rèd pap egziste ankò mesye sa ap opere nan komin leogane selon muscadin li mouri nan afrontman avèk ajan pnh yo li pran 4 pwojektil nan lanwit dimanch 23. pou louvri lendi 24 avril pase a. Se komisè gouvènman jiridiksyon an, Jean Ernest Muscadin ki konfime nouvèl la. An konvalesans, Ronel Duverger te al pran swen nan lopital Fondèblan. Kote chèf pakè Miragwàn nan fè konnen li pwosede ak arestasyon li nan sal operasyon. Li te dwe livre 2 nan alye li yo ki genyen nan men yo yon fizi T-65 o nivo lokalite Bawon nan Fondènègre, tande byen wi, vil natal redoutab chèf de gang Gran Ravin, Ti Lapli, daprè komisè Muscadin. An kou de wout, daprè eksplikasyon komisè Muscadin, prezime bandi an sote sou machin nan, Epi men rès fim nan. M te konn ap gade black mèvèy wi sou ti video l li te konn ap distrè li ebyen Muscadin li menm pase a l'action brèf genyen yon enfòmasyon la ki poste depi 9 è ki di ke bandi ak zam yo pa rive idantifye touye Ayer au soir Forever. A ben wi, se misye nou te bay enfòmasyon sa konsènan sitwayen sa nan zòn departeman de l'Artibonite. Misye se animatè emisyon Jamè Dodo ki konn pase chak wikenn sou radyo Tele Evolisyon Entè nan vil Senmak e nan site Vèna bandi yo menm touye misye. Donk, se chak kote la bandi ap frape, ap frape kont bandi, veritab tèt chaje nan peyi Dayiti. Bagay yo grav. Pèp la pase a l'atak, bandi yo tou yo menm yap atake yon lòt kote, ebyen, eh nap tann kòman fim sa li menm lap fini. Genyen yon mesaj, eee, M pral pataje ansanm avèk nou se konsènan Digicel bon e telefòn Digicel mwen an fòm di nou byen ke m pral pa sèvi avèl ankò e si yon moun bezwen m depi m pa sou wifi ou pap jwenn mwen ni sou natcom ni sou Digicel paske lèm gen 50 goud m redi pou li m pa nan vòlè si m te nan vòlè Menm nèg ki sou rezo sosyo menm jan avèk mwen, yo t ap di misye son vòlè. Paske anpil nan yo t al mennen ankèt sou mwen. Sèl bagay yo jwenn, yo jwenn vrè non m. E yo pa menm ekri l byen menm. Nan va konprann. E lè sa yo te bay yon fos enfòmasyon sou mwen, se paske m pa t vle antre nan lojik tak o tak avèk mesye sa yo k ap fè menm travay avèk mwen. M te vle parèt pi saj paske la pèsòn a di tou senpleman ke. Mwen te nan Scoop a lepòk e mwen te toujou nan Scoop. Sa vle di, lòske li te di te, se ta vle di ke mwen tap travay nan Scoop. E a lepòk mwen te toujou nan Scoop. Donk, m pa t vle antre nan lojik sila. Se pou m di nou ke, jounen jodi a la lè w ap gade, yon nèg tankou manman pèpetyèl ki li menm santi l alèz nan jimnastik sa e l konnen byen se yon jimnastik l ap fè paske jou yon nèg ta konnen RL gen lajan nan men l bon banm di nou yon bagay si RL te yon ti visye epi l t al fè erè li ta pran lajan nan men manman pèpetyèl kounye a nou pa konnen tout bagay t ap sou plas piblik, tout bagay tap sou plas piblik wi. Anpil nèg nan site konnen m, petèt yo ka bliye vizaj la, paske gen anpil nan yo lè bagay la te rèd pou yo, yo te konn rele pou di vin nan zòn yo men sa yap fè yo. Men jounen jodi a la, se RL veritab enmi an. Men se pa sa le pwoblèm, paske tout nèg ap chache pou wè si yo ta kapab gen yon ti detay konsènan RL. Mwen di nou konsa, si n bezwen gen enfo sou mwen, vin jwenn mwen. Mande mwen entèvyou pa telefòn, m ap ba nou tout sa m konn fè ki pa bon paske lavi m se yon liv ouvè. Digicel, m rive sou ou. Digicel anonse nan yon nòt li reyòganize plan li yo. epi pri yo ap revize apati mèkredi 26 avril la. Responsab yo fè konnen, ogmantasyon pri yo ap pèmèt konpayi a ofri kliyan yo plis minit ak entènèt. Desizyon sa pran akòz enflasyon mondyal la, goud la k pèdi valè l epi tou ensekirite a. Bravo Digicel, m dakò avè w paske jan peyi a ye la, si ou menm ou ret ladann se paske. Ou son gang. Wi, paske moun kap viv nan peyi d'Haiti, se swa ou aksepte ou se gang, ou byen ou mache anba la lwa gang. Se 2 bagay. Mwen m dakò avè w Digicel paske w granmoun ou fè sa w vle, men sèl sa m konnen, apati mèkredi 26 avril, m pap al mande pèsòn pou manifeste kont Digicel. Men m ap sèlman anonse Digicel apati. 26 avril, Dès demain, je reçois des appels. Ba wi. Sou telefòn Digicel mwen an m ap resevwa apèl. Lè m pa sou wifi nou pa bezwen rele m sou entènèt paske mwen p ap dispo. Dakò? M pa bezwen al nan kont a Digicel pou sa. Tout moun ki gen telefòn, kenbe telefòn nou Si yon moun bezwen nou, lè sa a moun nan a mete 10 goud pou l rele chache jwenn mwen n a pale. Men afè dyalòg sou telefòn, m pa t janm fò nan sa, m p ap janm fò nan sa. Ou konprann? M pa janm fè plis ke 5 minit ap pale avèk yon moun. Men kounya a, si w rele m, si w vle peze sou akseleratè a, fè kigal yo paske telefòn Digicel k ap nan men w nan e gazolin li ye. Wa degaje w! Donk Digicel mèsi bokou, paske gen. Manm gang ki ap chache envesti katye yo nan Fermat nan otè Petyonvil, nèg ki gen gwo zam nan men yo ap pilonnen zòn Duplan, ebyen yo fè yon dizèn viktim. Daprè sous, moun ki nan zòn nan ki fè konnen gang kraze baryè Vitelòm Inosan, ebyen bandi yo sible prensipalman zòn Tèrbwile, la a yo asasinen anpil moun. Menm sous sa konfime ke pami viktim yo gen yon sitwayen ki rele Tenor ki mouri an konpanyi pitit li ak frè li Dieukifet. Ebyen sitwayèn Alexandra li menm tou asasinen an konpanyi mari li ak pitit fi li. Setyèm viktim nan anpil moun konnen li nan zòn Terre Brule Non li se Kesnel. Moun sa yo, yo asasinen yo pandan jounen 24 avril 2023 a. Tèt chaje wi la a mezanmi. Dosye konsènan Edwin Tonton nan CAS, sa fè m mal pou m ap gade kòman madam nan ap bouche figi l devan kamera paske yo odisyone li epi yo mete minòt nan bra li. Men, M gon grenn bagay map di, m pap defann pèsòn, la polis arete, la jistis sevi kont li, men ekoute, m pa vle pou se sèlman Edwin Tonton ki li menm yo ta jwenn nan kòripsyon yo mete anba kòd, paske gen pakèt moun nan peyi dayiti fòk egzanp. trase sou yo. M pa vle pou Edwine tonton se fig la. Se pa paske li inosant non. Men se paske li kapab pi fèb. Paske gen nèg la ki yo menm ap fè zak nan bwat leta yo. Men yo poko janm ka rive sou yo. Quelle deception! Ann gade ansanm avè m. Bon antouka bagay yo rèd nan peyi a mezanmi eum a chak enstan se anpil enfòmasyon kap tonbe nou menm nap la nap toujou la pou kapab pote enfòmasyon ba ou sou chèn ou renmen anpil lan kap enfòme ou 24 è sur 24 e 7 jou sur 7 antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an